Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou rantre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvo emisyon jodia kèm fèm mal. Jodi a, m santi kè m ap rache. Men jodi a tou, m gen yon ti brin satisfaksyon. Mwen souri tou piti paske sa fè kèk tan, lè m ap pale, anpil nèg konprann ke, A, misye ap reve, l ap preche dan le dezè. M te di nou ta pral debouche sou yon eksplozyon. Nou jwenn li. Anpil fwa mwen bay konsèy, nèg pa vle tande. Otorite pa vle tande. Nèg ki nan gouvènman pa vle tande. Nèg ki gen zam nan men yo tou pa vle tande. Ebyen ekoute, manifestasyon je nèf an fanmi e alye jounen jodi a la a, sa se yon prèv de dezamou, sètadi yn sesasyon damou e menm damitye anvè moun ki mete zam nan men nèg sa yo, anvè moun ki te konn ap bay nèg sa yo lajan. Anvers, moun ki te toujou ap sipòte nèg sa yo. Anvers, moun ki te toujou ap di yo, Touye moun sa yo pou nou. Jounen jodi a la, se prèske eksplozyon an ki fèt. G9 pran lari, anpil moun pran lari avèk G9. Nan kad manifestasyon sila, m ta kapab di, gen anpil leson mwen tire. E m panse tou, anpil moun ap tire leson sa yo. Yon gwoup nèg ame. Rive federe tèt yo, yo fè dè zenmi, y ap batay avèk dè zenmi, anpil moun nan popilasyon an viktim, epi yon bon maten, yo deside yon enyèm fwa mande enmi y ap batay anfas yo a pou fè lapè, pou fè yon sèl, yon mannyè pou kapab chavire sistèm nan. Tande byen wi, sa mwen konprann atravè manifestasyon sila a, Barbecue kenbe yon zam, li di eske sa se nou k achte l? Eske se pa ba nou yo ba nou l? Donk jounen jodi a la a, nou tounen l kont moun sa yo ki te ba nou l. Tande byen wi, lòt bagay pou nou konprann, menm lè yon nèg ou ta prezidan ou moute sou pouvwa a, pou kapab aswa lejitimite w, Nou wè l. Nou wè kantite moun nèg je nèf yo mete deyò. Anpil moun. M pa gen pwoblèm yo te kapab mete tout moun sa yo deyò. Men m gen pwoblèm a slogan wi. Yo antre nan manman w prezidan de la repiblik. Prezidan pa m nan m te vote a pa vre? Yo antre nan manman l epi yo di viv babekyou a ti jinyò. Heyy! Sa li atò, se yo menm yo plis wè devan je yo. Se yo menm ki konn ba yo kichòy. Jounen jodi a la nèg sa yo m ta kapab di. Se yon ti mouton pou moun sa yo. Eske n konprann? Donk sa n pa t vle rive ladann nan, nou rive ladann. E jounen jodi a la m ta kapab di, eksplozyon an prèske fèt. Nèg yo avili nou. Oke mesye, nèg ki konn ap bay nèg yo zam, bal, lajan, ebyen yo avili nou. Si yon nèg ou nan gouvènman an t ap sipòte nèg ki gen zam nan men yo, ebyen jounen jodi a la yo avili nou. E m swete ke nèg yo fè l pou de bon. Se grav! Se grav! Popilasyon, anpil moun nan moun sa yo, ap rele aba Jovenel antre nan manman yon prezidan epi di viv Babekyou, viv Ti Jinyò. Kounye a gen yon lòt bagay ki sou wout. Sa ka rive si yo te fè je nèf. Sa kapab rive. Men, an nou fè yon ti rezònman tou senpleman. Babekyou fè lapè avèk Bèlè. Menm si sa parèt nètman enposib wi, men an n kalkile sa. Babekyou fè lapè avèk Bèlè. Plis, Ti Lapli fè lapè avèk Krisla epi Izo. Plis, Gabriyèl je pèp. Plis, 400 mawozo. Egal kisa? Egal eksplozyon. Se sa k fè m te di nou talè a, nou prèske sou wout yon eksplozyon. E sa k ap fèt la la a, depi pèp la retwouve li ladan l, l ap pote boure. Donk, n ava konprann e eseye konprann. Kounye a nou pral pèmèt ou gade Se pa nòmal pou moun ap pwalèt nan lang chachè, ap voye sou do kay moun, pandan se tan nou gon sistèm k ap souse nou depi dè tan. Jodi an, van toujou di, Jenèf li pa ni pou opozisyon, li pa ni pou pouvwa, li pa ni kont opozisyon, li pa ni kont pouvwa. Sèlman nou vle yon lòt Ayiti. Pandan ke nou vle yon lòt Ayiti an, nou vle yon lòt geto tou. Paske w soti nan geto, yo majinalize w. Ou se fanm geto, gen kote w pa ka ale. Men non, nou al lekòl menm jan moun Petyonvyi yo al lekòl. Nou al lekòl menm jan moun Juvénal al lekòl, poukisa yap majinalize nou? Lè yo pa bezwen nou, yo di ke nou se madan gang, yo di ke ou se ou se gang, ou se sesi, ou se sela. Men lè yo bezwen w, yo yo sèlman akapare w pou yo vin souse w. Jodi an, nou menm etan ke fanm geto, nou akonpanye lide G9 lan pou n di ke yon lòt Ayiti posib, nap batay pou n pou n ranvèse sistèm nan. Sistèm nan ap souse nou depi dètan. Jodi an, pou ki sa pa ka gen lapè nan geto yo, pandan 9 gwoup, 9 blòk met ansanm, yo di ke yo pap goumen antre yo, yo di ke yo vle lopital, yo vle lekòl, yo vle lòt bagay pou jèn gason, pou ki sa jodi an, lapolis ap fè n kouri toutan, pandan nou menm nou pa nan vòlè, nou pa nan kidnapin, nou pa nan sa yo. Jodi an, pèp lan di ke li vle yon lòt Ayiti, nou vle yon lòt geto, an nou vle, n ap travèse sistèm sa a. Sistèm k ap souse nou depi dèzane sa a, n ap batay kont li. Sistèm ki pa vle fanm geto antre nan fakilte. Paske w soti Site Solèy, ou pa ka ale Inage. Paske w soti Site Solèy, ou pa ka ale Notredam. Jodi an, n ap batay kont sa. Paske nou alekòl, menm jan tout moun alekòl. Fòk gon lòt geto. Viv Jenèf, viv Ayiti. Yon lòt Ayiti posib. Jovenel pa janm di nou anyen, machann fwa mwen sèl mwen ye, yo fèm kouri anba bal, Jovenel pa di anyen, se gras a ti junior babekyou ki mete nou la jodi a, ki fè nou chita nan pòt, kou nan giyèt manman Jovenel, viv la vye ti a ti junior, pa lale. Chay la vin pa chache. Tande lap plenyen poko gen plenyen non. Sa e mwen a yon print nou ba ou. Epi res bagay la dèyè. Paske depi Babekyou di nou devan nou dèyè. E nan do Babekyou moun ye. Epi nan do Ti Junior nan do Iska. Epi tou yn jèn enfo fomi al ye. Viv Jovenel Jovenel ale! Viv Jovenel kraze opozisyon tradisyonèl la! Viv Jovenel fòk de ti machin mikro sa yo ki kenbe pèp sa an otaj! Viv Jovenel! Jodi a moman an rive pou moun Lasalin sispann dòmi men kontan a kochon! Jodi a moman an rive pou nou menm nan Ba Delma pou nou sispann kaka nan sachè! Jodi a moman an rive pou nou gen bon jan lekòl. Jodi a moman an rive pou nou gen bon jan inivèsite. Nenpòt jan, n ap kraze sistèm sa a. Nenpòt jan, nenpòt jan se yon filè, se yon ti gwoup moun ki gen monopòl la, ki gen ekonomi peyi a nan men l. Jounen jodi a, kot rezilta a? Lè nou malad, Jodi a, gouvènman Jovenel Moïse la echwe. Li echwe pou sa pèp la te vote l al pa rive reponn li. Pou l te ba nou sekirite, pou l te ba nou manje, pou l te ba nou lekòl, pou l te ba nou lasante. Jodi a yo pa ka fòse nou al nan eleksyon a yon gouvènman ki pa gen okenn lejitimite. Menm jan tou, nou pa ka mache devan yon opozisyon santi menm jan yon gwo boujwa. ki kenbe ekonomi peyi a nan men yo an otaj, se yo gen aksè pou antre diri, antre sik, antre farin, pandansetan pèp sa ap mouri grangou. Jovenel Moïse wap pale la se tchoul sistèm nan, opozisyon an se tchoul sistèm nan, gen moun swadizan ki rele yo gwo jounalis ki se tchoul sistèm nan, nou konnen nan goumen kont moun ki chaje lajan, ki kontwole tout peyi a, kontwole tout sistèm nan. Jodi a m panse e pa le moman pou kominote entènasyonal la ap ankouraje Jovenel Moïse ni nan referandòm, ni nan eleksyon, paske nou menm nou pa pral nan eleksyon ak Jovenel Moïse, nou pito mouri. Pase nan eleksyon ak Jovenel Moïse. Sa vle di moun ta fè kwè ke tout efò fanmi se pou Jovenel Moïse, men jounen jodi a nou wè yon manifestasyon anti Jovenel Moïse, sa vle di kisa? E nou pat janm ap travay pou Jovenel Moïse, nou te toujou repetel e n te toujou dil, nan politik pa gen fè kado. Nèg yo te akize nou, yo te met non nou nan masak Lasalin enjisteman. De se fè kounye a, moun ki fè m mal la m paka pral fè yon batay ki pral o pwofi de li menm. Jodi a nou chwazi met tèt nou ansanm pou n goumen kont sistèm nan. M pa menm pale de Jovenel Moïse, paske lè map pale map pale de sistèm nan mwen menm, m pa pale de Jovenel, paske Jovenel son tchoul sistèm nan l ye, menm jan avèk nèg ki tap mande pou l ale yo. Jodi a kisa nou menm mwen di w nou bezwen? Aprè goumen sa, nou pa gen nou pa gen ka aletranje, nou pa gen viza, sèl kote nap rete se la, men li lè li tan pou moun nan waf Jeremi sispann dòmi menm kote a kochon, li lè pou moun anba Dèlma 2 la ka mèt sispann ap kaka nan sachè. Jodi a goumen pa nou e sa l ye, li lè pou jenn fanm, jenn gason, ka leve a minui, inè di maten, yo pral pran bis. Yo pral pran tren pou yal travay. Nap goumen pou yon peyi konsa. Jodia moun ki te konn ap di nap travay pou Jovenel Moïse yo, se te tchoul sistèm nan menm jan a Jovenel Moïse ki te jis wè ke nou pa pran lòd nan men moun, nou pa mache sou lòd moun. Kòm depi ou pa gen kontwòl moun nan, ou chwazi bal nenpòt moun. Nou pat janm ap travay a Jovenel Moïse e nou pap janm travay pou Jovenel Moïse. Ki rezon ki sou batay sa? Ki rezon ki sou batay sa? E ki sou sitiyasyon ki genyen apre match sa? Ki kisa ou atann? Ki atant ou de batay sa? Ki atant match sa? E on goumen gen plizyè faz. Goumen sa n ap fè kont Jovenel Moïse la, goumen sa n ap fè kont sistèm nan, goumen sa n ap fè kont opozisyon santi sa, li ap long anpil. Paske pa bliye tou n ap goumen kont yon sistèm, lè m ap pale de sistèm m ap pale de moun ki gen plis kòb yo. N ap goumen kont moun ki rich anpil. Jodi a goumen sa ap long. Jodi a nou, yè n te fè konferans, jodi a nou fè manifestasyon. E strateji batay yo pa ka devwale. Sa nou konnen goumen ap long e n ap nan lari toutan. Jiskaprezan. Ki atè nou gen yo menm ki genyen moun ki menm jan genyen pouvwa a? E sa nou gen mesye? Nou menm nou pat konbyen pou voye Jovenel ale pou voye l ale. Dayè nou pa vle Jovenel ale nou menm nou di l nou vle kraze tout sistèm nan. Si pou n voye Jovenel ale pou n kenbe sistèm sa pito Jovenel rete. Fò n voye Jovenel ale a tout sistèm nan, a tout tchoul sistèm nan. Eske dènye eje pastè w fè yo menm ap gen yon chans ak pastè w? Mwen di w goumen anpil, strateji yo anpil. E poutèt sa n mande lapolis Quelle leçon à tirer? Pour moi s'il y a une petite leçon à tirer, m anvi di nèg ki konn ap bay zam yo eske nap sispann met zam nan men jèn nan katye defavorize yo? Lè jèn yo vin kote nou, olye nou ofri yo zam, ofri yo yon demi bous obyen yon bous pou y al aprann yon bagay. al aprann plonbri, al aprann mekanisyen. Sa k fin fè klas yo, yo kapab soutni yo a yon ti metye epi ale nan inivèsite pou kapab prepare yo paske se yo menm ki pral ranplase nou demen. Kèlkeswa sa yon nèg kapab mete nan tèt ou kòm ide, ou prale kanmenm yon jou. Gon pakèt rat k ap fè politik nan peyi Dayiti, kanmenm y ap mouri. Men aprè dizan, kiyès ki pral ranplase yo? Si jenès la, se wout sa a l ap pran. Ebyen gon lè kap rive pa gen moun kap fè politik ankò nan peyi an. Tout jèn ap pran zam, nap lage zam nan men ti jèn yo, yo bay vag al lekòl jounen jodi a la a si w al fè yon on m ta kapab di yon ankèt wap wè se di pousan nan jenès la ki konn li wi wa konprann di pousan nan jenès la ki konn li nan katreven dis lan ou kapab jwenn swasann di pousan ki ka fòse li. Lòt 20 pousan an lage kò yo nan sak pa sa. Donk poukisa jounen jodi a la a, olye nou bay jèn yo zam pou y al fè sak pa sa, nou pa sipoze ede yo fè lekòl pwofesyonèl pou yo?